Koripsyon detounen lajan ki te dwe ale nan sèvis de baz yo, tankou lasante, edikasyon, dlo potab, asenisman ak lojman. Fonksyonè kowonpi se youn nan pi gwo obstak ki genyen nan kapasite pou gouvènman an satisfè bezwen fondamantal popilasyon an. Se konsa, lajan Fon Petro Karibe a ki te sanse ede amelyore kalite lavi moun, gagote. kite nou ak yon dèt 1 pwen 852 milya dola selon chif brh, sa ki vle di chak grenn nan nou dwe 163 dola ameriken pou yon lajan ki pa menm depanse pou nou. 18 pousan bidjè nasyonal la se pou peye dèt Petrokaribe a pandan se 4 pwen 3 pousan sèlman nan bidjè ki ale nan lasante, nou wè l pa posib. Koripsyon se yon pwazon pou yon sosyete. Nou pa dwe kite li vin nòmal.